E nou kontan avèk ou poun pote videyo sa a pou ou e se ak menm plezi an nou kontinye ap enfòme ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Ebyen medam e mesye nou di ou ke ou menm ki deja fè pati de kanal sa a nou remèsye ou, ou menm tou ki poko abòne avèk kanal la men ki souvan gade videyo nou yo ebyen nap mande ou pa rete tann e pouw fè sa donk abòne avèk nou ede nou pataje videyo sa yo. E lèw fè sa, wap fè ti kè nou bat fò e wap ankouraje nou plis kontinye enfòmew. Ebyen Louko Désir la dedouble sou John Colem Morvan, jounalis, bat bravo pou la jenès la ebyen ki li menm atake Louko ki ta fè konnen Louko tap konseye lidè jenèf la e Babekyou e Jimmy Cherize e donk ki li menm te rele nan emisyon Maten Deba nèg yo te gen randevou donk entèvyou. Ebyen Louko ki tap konseye Babekyou ebyen Morvan teke grenn Louko sou dosye sa zen pete Louko dezi fache anpil modi nou pral envite w tande koze genyen tou donk mèt Jacques Lafontant ki li menm pale sou dosye bab la militan pitit Desalin ebyen kote mèt Jacques Lafontant ta fè konnen ke tout otan ke nèg yo pa debare yo trebay kad ki te mete yo ebyen li pap ka pase pou lal. E donk yo fè jijman bab la e nou konnen jodi a tou gen divès avoka ki yo menm deja nan pakè pou menm swit liberasyon bab antouka nap swiv kisak pral fè e nou pral envitew tande mèt Jak Lafontan ki li menm tap pale nan mikwo laprès medam e mesye. Gen tou pwofèt bèje e nou konnen e nou ka di ansyen pwofèt bèje paske nou wè kesyon pwofèt la pa gen sa ankò ebyen ki li menm deja di l achte manchèt li File, debò pou l mache pran Ariel e l envite tout popilasyon an file zam yo, file manchèt yo pou yo ka mache pran Ariel Henry nan tèt peyi a ki ta mete polisye pou tire a wotè dòm, ki ta mete nèg nan lari a pou simen dèy nan mitan popilasyon an antouka dosye yo anpil men swiv videyo a jiska la fen n ap tounen. Wi esay mò bon bagay mwen mwen la moun ki di kem tap konseye babecue live e banm di yon bagay banm di yon bagay moun moun ki moun kap pale de Mwen m pa konprann. Non men ekoute mwen Atansyon e mwen mwen m di misye Tanpri tanpri tanpri misye ap chèche atansyon. Non mwen m tou pran E majorite moun yo di sa tou. Epa m pale de li maten an. Mwen m tou pran responsablite m nan peyi a wi. M toujou pran responsablite m nan peyi a. M pa yon nèg kòm Dadou kap al voye monte epi kap mache fè lajan avèk tout moun, anake moun, kache kou moun. M pa nan bagay konsa. Sinon pa tap gen la lwa dyòl mwen jodi a m gen nan peyi a ok si m te konn ap anake moun mache fè lajan a moun non antouka bon nèg sa yo m kite yo paske yo pa menm egziste pou mwen. Fòs wap ba yo. Ti dyòl yo pale chak fwa ou konn se nèg chak fwa ou pale de yo ou aniste non sèlman yo kontan wi oh nou konnen se maten deba sa ou tande la a. ki tap dirije nou yo la, se pou tout sistèm sa kapote, e kèlkeswa depite, senatè, majistra, prezidan, anben ki te nan sistèm sa ki tap zonbifye pèp la, ki tap touye pèp la, ki ap ba pèp la bal, anben se pou tout moun sa yo kapab al penitansye pou yal jije, paske si e pa sa, sa ou te wè, menm yo menm, yo fè prezidan Jovenel Moïse, anben yo touyel, yo asasinenl, anben se sa kap rive sou yo, paske pèp la, rive yon moman nou pa kapab ankò, nou pa kap manifeste ankò, anben. Vyolans nan kòmanse pral fèt paske depi ke gen sak rele manifestasyon dechoukay anben se sou moun sa yo pou nou fè yo nou pa kab fè yo sou pwòp tèritwa nou moun ki ap prete ti kòb pou yo fè biznis yo anben se lakay moun sa pou nan fè bon dechoukay la pou nan dechouke Ariel Henry a tout majore Michel Andre Michel kriminèl asasen anben ki fin touye pèp la paske chak maten e kadav nap kontwole akoz de sistèm sa akoz de Gouvènman kriminèl asasen sa, e sa fè nou di pèp la, se pou nou kòmanse pwòpte manchèt nou kounya, kouto nou, pou nou fè vyolans sou yo, paske tout fwa nou pa fè vyolans, nèg y ap toujou sou pouvwa, y ap toujou griyen dan sou nou, y ap toujou touye nou, sa fè pwofèt Benjamin nan di, se pa leve kanpe nan tèritwa nou, met barikad nan tèritwa nou, se pou n al bare devan kay Ariel Henry, bare kout kèlkeswa kote li, e kèlkeswa otèl ki sitire nèg sa yo, se pou n kòmanse mache pran mèt otèl sa yo, e sa fè kèlkeswa moun ki sitire vòlè sa yo lakay yo, n ap mache pran, paske si pa gen sitire pa gen vòlè, e pwofèt Benjamin modèn, ke Bondye beni nou. Kidonk, Pwofèt Bèje la pou yon revolisyon. Revolisyon li pa fèt nan dan griyen, revolisyon pa fèt nan manifestasyon, revolisyon fèt avèk vyolans. E vyolans lan se sou nèg sa pou n fè yo. Se tèt yo pou n koupe, pou n koupe tèt yo. Ou konprann? Se pye yo pou n rache, pou n rache pye yo paske se revolisyon li ye. Revolisyon pa fèt nan dan griyen, dan nan mizik. Revolisyon se al ka nèg sa yo, kale nèg sa yo, arete nèg sa yo. Se rache pou n rache nèg yo, pou n rache yo paske fò nou bay, gade peyi a yon chans. Se pou n bay yon lòt nasyon. Se sa fè nou di, nou pa dakò blan ap vin mete moun pou nou. Nou pa dakò blan vin mete moun sou tab. Nou pa dakò akò Montana, kò gwoup Madam Laline. Paske tout se kriminèl, tout se mechan. E sa fè kèlkeswa blan ki kont peyi Dayiti, se pou pèp la mache pran yo a manchèt. Paske nou pa dakò jan de moun sa ap dije peyi Dayiti. Yon mesaj pou tout moun ki pral gade video sa ki pral di Pwofèt Bèje antanke yon òm espirityèl ap preche lavyolans. Se pa lavyolans. Paske banm di w, menm pèp ejipsyen te fè 430 an nan mizè. Ki sa l te fè? Li te tiye chak premye ne pitit Ejipsyen yo pou pèp Izrayèl la te gen lavi. E sa fè si ke se mouri pou nèg yo mouri pou peyi a delivre, e mouri pou yo mouri, paske nou pa kapab ankò jan de mizè n ap soufri a. Mèsi. Otomatikman gouvènman ta fon pa vè lavan, li ta tande rèl pèp lan. Nou menm, nou t ap reyini rapid, nou t ap di men gouvènman poze on aks Ak sa a, li ta konsidere kòm yon jès de bòn volonte. Men, nou pa menm bezwen imajine sa. Gouvènman mete yon boul asye nan zòrèy li. E, sa pral gen yon konsekans. Sa pral gen yon konsekans nefas sou sektè ekonomik nan. M te di yon bagay. Nou te di, nou se yon responsab. Nou pa ka dakò an oken ka pou sitwayen yo ap viktim non sèlman moun klas mwayèn, ikonpri lelit ekonomik nan. Men ki sa k pase? Se yon tan degras ki fini. Se yon pèp ki te nan labou epi jodi an ki gen revandikasyon l Olye gouvènman an tande l, l ap fè tankou l pa wè l, tankou l pa tande. Ebyen, se pa nou menm ki lanse mobilizasyon an ki rèsponsab bagay sa yo. M pral akize Premye Minis Ariel patikilyèman, pa irèsponsablite l, pa konpòtman l. Deja, kriz lan depase Premye Minis Ariel. Li pèdi kontwòl peyi an. Okontrè, m ap adrese m a Premye Minis Ariel. Premye minis Ariel, sil te plè, sil vou plè, fè yon jès de bòn volonte, tande rèl moun yo, pale avèk sektè ekonomik nan, pa kite afè moun yo kraze, premye minis m kwè ou menm ou son imen, lopital yo pa ka fonksyone, lopital yo pa gen gaz m tande, Bernard Mez, m tande anpil lòt lopital ankò di yo pral kanpe, Premye minis Ariel ou pa gon manda konstitisyonèl nan men w, ou menm ki te vini pou te mete lapè nan peyi a pou te òganize eleksyon ou pa fè l sou baz w al fon dil politik pou yo te mennen moun ki te antre ozetazini refijye yo sou baz sa ou panse etazini ba w yon benediksyon ou ka fè sa w vle se pa vre premye minis. Mwen menm, m ap di sektè ekonomik nan, m wè nou fè yon bèl jès lè n te ekri Nasyonzini, nou te ekri gouvènman ayisyen an pou n te di gouvènman ayisyen an bay manti anndan Nasyonzini lè l te di tout bagay sou kontwòl. M apresye sa sektè ekonomik nan. M ap di sektè ekonomik nan, yo gen pou ini vwa yo avèk pitit Desalin. Avèk popilasyon ayisyèn nan pou n pwoteje tèt nou, se pou n mande Premye Minis Ariel Henry, li pa ka dirije peyi an, li pa ka dirije kriz ki gen la a, li pa ka fè anyen ditou ke nou mande l pou l demisyone. M ap di popilasyon an, atake klas mwayèn yo, se yon bagay ki ka di, N ap koupe pwòp tèt pa nou. E m ap mande tou sektè ekonomik nan, mete met pye yo atè an, se pa lajan pou yo bay, men se mande Ariel Henry ki enkapab pou l jwenn yon solisyon a kriz lan, se menm moun yo, menm li menm ankò k ap eseye patoje an plas, se yo menm ankò ki panse yo ka jwenn yon solisyon a kriz lan, yo pa kapab. Nan la ou pale de disponiblite nou menm majistra yo men nou konnen youn nan pwoblèm ki genyen depi aprè 10 jen ane pa depi aprè 10 jen bandi vilaj de dye pran espas pakè avèk tout tribinal la yo menm se la yo yo ye èske nou genyen espas pou nou kapab òganize odyans sa yo Wi nou gen espas. En cela map remèsye vivman sou antèn ou la a, le ministre Ariel Henry, Doktè Ariel Henry, ensi ke minis Dorcé, le Premye Minis Ariel Henry, ensi ke le minis Dorcé, avèk chèf kabinè PM lan tou, pou ke pou efò yo konsanti yo ba nou espas 3 sal dodyans nan espas ki loje OPC pi ba imigrasyon an. Donk espas sa nou pataje l an menm tan avèk OPC e osi tribinal di travay. Donk nou dispoze de omwen de twa sal odyans jodi a, e ladan yo n ap kapab fè odyans yo pran. E biwo pou sibtiti komisè w yo? Biwo nou genyen biwo yo, e ke mentnan e pou lè kondisyon ke nou sè, nou gen de biwo, nou pa gen tout biwo, men nou genyen yon kantite ki kapab pran e komisè yo e n ap opere pa woulman. Alò la a nou wè tou, dan lentèval genyen yon militan politik ki rele Bob e pitit Desalin e pakè a arete. Ekoute, pakè a li p ap fè, li p ap fè li pap fè represyon pou represyon, e mèt nan an menm tan nou nan represyon penal, efetivman, gen de konpòteman moun ki kontrè a lalwa, nan yon sosyete kote lalwa ki ap reye, nou pa kapab tolere de konpòteman ki menasan, kote moun ap fè menas terib sou de pèsonalite politik, sou de sitwayen nan sosyete a. Prezantman, e jatan, gen 2 avoka ki te rele mwen yo di m ke yo gen yon kèt yo depoze nan pèmanans pakè a e nou pral fè swivi rèkèt la, n ap analize l e nou pral analize l pou kapab pran tèl mezi kou de dwa. Pou nou retounen nan kesyon detansyon prevantiv pwolonje a, jodi a la èske pakè a gen yon ide sou kantite moun ki an detansyon nan penitansye nasyonal? Wi, nou gen 3,687 moun an detansyon. 3,687 moun. Sa e moun ki te arete nan kad manifestasyon yo, yo fè pati de moun ki an detansyon yo? Non, non, non, yo poko paske yo nan gadavi yo, yo nan centre de retansyon, yo nan sant de retansyon, yo poko nan detansyon. E aktyèlman la m genyen komisè Nògès, komisè Hary, komisè Jeanty kap tande yo nan Petyonvil, kap atande yo Dèlma e kap tande yo demen nan komisarya Pòtoprens. E sa ki senp yo, lè enfraksyon minè, nap libere moun yo kareman, men moun ki genyen enfraksyon ki konplike yo, nou pral fè odyanskle pou yo, pou yon jij ki statye sou sou sitiyasyon yo.